Bonswa tout moun, se yon plezi pou m la avè nou nan emisyon Eksperyans k ap pale chak samdi depi l fè 6 zè. Randevou a pa lòt kote, se sou chanèl RL Production ak Eksperyans k ap pale pou yon bèl emisyon. Jounen jodi a la, plato a la pral gen anpil plezi. Pral gen plezi epi n pral aprann anpil. Paske m ap gen yon envite ki se Mon Estime Carla Cynthia ki diplome an syans administratif e etidyan an syans jiridik. Nou gen yon sijè ase enteresan. Bonswa Carla. Bonswa Robenson Marcelin, mwen kontan avèk ou jodi an pou n debat bèl sijè sa. Se toujou yon plezi pou mwen pou mwen patisipe nan jan demisyon sa yo pou nou debat sijè ki parèt enpòtan pou jèn yo. Jodi a la a nou pral gen yon bèl sijè. Sijè n pral genyen an Se eske gason a fanm ka zanmi? Gen moun ki di wi gen moun ki di non. E sa fèm envite Mon Estime Carla Cynthia ki pral pale de sijè sa ansanm avèk nou. Avan n kòmanse m ta renmen konnen kisa w konprann de amitye? Kisa ki amitye an ojis? Anpil nan nou konfonn amitye jan. Depi ou pale avèk yon moun, depi ou rekonèt yon moun, yo di entèl se zanmi w. Nou pa fè diferans ant zanmi, ant konesans, ant kòlèg, ant vwazen, eksetera. Pou mwen menm, amitye se yon bagay ki sakre, ki enpòtan anpil, paske di w zanmi ak yon moun, se yon moun ki ap la pou ou, se yon moun ki ap konprann ou, se yon moun ki ap ka tande w san l pa jije w, Se yon moun ki konn pwen fò ou, yon moun ki konn pwen fèb ou, yon moun ki ka mete fòs li nan feblès ou pou l ede w avanse. Amitye, se pa sèlman fi fi oubyen gason gason, fi gason. Li, li miks. Men nou souvan konfonn sa ki rele zanmitay lan avèk kamarad. Yon senp kamarad de klas pa vle di yon zanmi, paske zanmi an ale odela de sa. An, ok, zanmi an ale odela de sa. Men, ou konnen sijè jodi a, e se èske yon gason ka zanmi avèk yon fi, sa vle di ou pataje ide ke yon fi ka zanmi yon gason. Zanmi avèk yon gason? Wi, ou gen zanmi, ou gen zanmi gason? Gen èske ou gen zanmi gason? Ou gen ki bon baz ou? M gen zanmi gason. Otrefwa, m te ka di m gen bon zanmi gason. M gen zanmi gason ke mwen vrèman, vrèman atache avèk yo. Wi, m gen zanmi gason, men pa menm jan avèk oparavan. Pataje yon eksperyans ou fè ak yon zanmi gason? Souvan ou jwenn sa. Ou konn jwenn moun ki zanmi, bon zanmi, epi ki fini pa tonbe amoure youn de lòt, yo renmen, men youn nan bagay pou nou pa bliye, ou konn bon zanmi ak yon moun, poutan ou pa ka fon bon renmen avè l, ou ka zanmi ak yon moun, men ou pa ka renmen avè l, ou konn gen 10 zan amitye avèk yon moun, sa nòmal, Epi nou al renmen, renmen an kraze. Sa ki pral vin koz depi renmen an kraze, pap gen zanmitay ankò. Sa vle di la, sa vle di yon moun ki de bon zanmi yo pa ka fòme yon bon koup si yo nan yon relasyon. Non, non, non, non, se pa sa m di. Souvan, bèl relasyon yo kòmanse pa amitye. Ou zanmi avèk moun nan, ou konprann? Ou zanmi avèk moun nan, nou vin rive nan stad ke nou renmen. E pa la, e pa sa ke mwen vle di. Par kont. Gen moun ki zanmi avèw ou paka renmn avèl se vre ke nou alèz antan ke zanmi nou pataje dè moman inoubliyab nou santi nou ere youn konn pwen fòw pwen fèb lòt souvan yo di konsa ah depi wè de bon zanmi konsa yo ka fè de bon mennaj li pa toujou vre ou konn bon zanmi ak yon moun epi wal renmen avèk moun sa. Amitye an tou kraze paske depi ou renmen avèk moun nan, ou kite ak moun nan, moun nan vin ex ou, ou vin wè kòmsi pa gen rezon pou n ret zanmi, donk amitye an kraze. 2 moun ki renmen, ki zanmi ka fè bon mennaj, men se pa toujou le ka, 2 moun ki zanmi pa vle di paske nou bon zanmi nou ka mennaj tou. E se eksperyans ou veki ke wap pataje avèk oditwa la? Eske se eksperyans pa m? Pa toutafè. Pa toutafè, men pa kont, mwen wè sa k pase deja ant de moun ki zanmi. Eske sa rive m? Non. Non, sa poko rive m. Mwen gen zanmi ki konn koze, ki konn sa konn rive ki koze wi. An sa vle di de depi w zanmi a on gason, gason koze avè w, amitye a tou kase. Non, non se pa sa. Ou ka zanmi avèk moun nan. Imajine w ou bon zanmi avè m la. M konnen w gen mennaj, ou konnen m gen mennaj men nou nou rete. Ok, san m pa dekoupe w, èske toutankou la sou gen on mennaj li gen on fanm ki bon zanmi l, èske toutankou w ap asepte sa? Sim gon mennaj li gon bon zanmi fanm ske map dakò. Ou jalouz pap dakò men tou ou di oparavan ou te konn gen bon zanmi gason men sa vle di eske mennaj ou k vin di w non ki pa dakò. M pa di m pa di mennaj mwen pa ka gen zanmi non ou ka gen zanmi men lè w di bon zanmi an se yon lòt bagay lè w di bon zanmi kòmsi w wè se yon moun ou tèlman klose ki konn tout ti sekrè ki konn tout ti detay de vi w On moun komsi m ka di w ki toujou la pou ou. Men mwen menm bon m la pou ou deja. Alèpòk pa t gen mennaj. Ebyen nan sans sa tou, nan ki degre on zanmitay ka ka rive ant on gason avèk on fanm? Sa vle di la, èske fòk gen limit pou sa pa pa vin deklantche a lòt bagay? Wi, nan amitye gen limit, e pa sèlman nan amitye fi gason. Nan amitye gen limit, sipoze gen limit. Paske m zanmi w, m ka, se vre m ka fè blag avè w, m ka komsi ensilte w, gen gen ensilt ou ka fè. Ou ka ensilte m, m ka ensilte w. Lè m di sa, m pa di w al derespekte m swa an piblik, swa an prive al derespekte m. Non! Men gen blag nou ka fè. Men pa kont, gen de limit. Se pa paske m zanmi w, w ap derespekte m, w ap di m nenpòt bagay. Ou devan moun, ou di m nenpòt bagay. Gen, gen, gen anpil fwa, Moun nan di yon bagay nan blag, se yon bagay ke li t anvi di w, men li pa wè kijan pou l di ou l, li pran pòz se blag l ap fè avè w, li tou pwofite di l. Gen bagay mwen p ap pran nan men zanmi, menm jan tou, ant fi ak gason gen dè limit. Se zanmi nou ye, nou pa sex friend! Men byenke ou konnen, se tou, li toujou gen zanmi an, li toujou gen zanmi an, paske se zanmi m zanmi w. Pa gen rezon pou ap mande m lòt bagay apa de amitye nou an, lòt bagay ou konprann wi. Wi m konprann, m konprann. Men tou èske sa tou an de zanmi sa pa ka vin sa vin devlope yon santiman youn pou lòt. Ensilt ou ka fè, ou ka ensilte m, m ka ensilte w. Lè m di sa m pa di w al derespekte m swa an piblik swa an prive al derespekte m non, men gen gen blag nou ka fè. Men pa kont gen de limit, se pa paske m zanmi w, w ap derespekte m, w ap di m nenpòt bagay, ou devan moun ou di m nenpòt bagay. Gen, gen, gen anpil fwa, moun nan di yon bagay nan blag, se yon bagay ke li t anvi di w, men li pa wè kijan pou l di ou l, li pran pòz se blag la fè avè w, li tou pwofite di l. Gen bagay mwen p ap pran nan men zanmi, menm jan tou, ant fi ak gason gen de limit. Se zanmi nou ye, nou pa sex friend. Men byenm ke ou konnen, se tou, li toujou gen zanmi an. Li toujou gen zanmi an. Paske se zanmi m zanmi w. Pa gen rezon pou w ap mande m lòt bagay, apa de amitye nou an, lòt bagay. Ou konprann mwen? Wi, m konprann, m konprann. Men men tou, èske, èske sa tou, ant de zanmi sa pa ka vin, sa vin devlope yon santiman youn pou lòt? Ap toujou gen santiman. Sa depan de ki santiman w ap pale. Paske santiman de respè, santiman damou, tout se santiman! Men tou, gon zanmi ke e ke li Emmanuela, li di m konsa ke pou li menm e relasyon, non, zanmitay gason ak fanm pa egziste. Paske li menm, li di eksperyans li fè, tout moun li te gon relasyon e amourez ansanm avè yo, se moun ki te bon zanmi l, ki vin ki vin ki vin devlope yon yon relasyon santimantal ki ki sa w ka di nan nan ka sa. Wi se sa m di w trè souvan e sak fè kounya li difisil anpil pou jwenn yon amitye fi gason kenbe men li pa enposib tou paske trè souvan Lè moun nan zanmi avè on fi, ok m zanmi avè w, son gason m son fi, ou zanmi avè m nou bon zanmi, nou tèlman pataje de moman, de bon bon moman kou move moman, nou pataje, nou toujou ansanm, youn konn pawòl sou lòt, youn konn sekrè lòt, ou souvan jwenn sa debouche vin kòmsi gon w sòt de lanmou k ap devlope, dèfwa li konn bò kot tou de, dèfwa li konn bò kot fi anvan oubyen bò kot gason anvan, sa ki konn lè 2 moun on fi yon gason vrèman vrèman sere vrèman atache sa toujou debouche sou yon lòt modèl relasyon ke amitye. Ok eksplike sa ka fè on gason vin zanmi avèk on fanm sou ki baz m te ka di w on relasyon amikal sa ka konstwi. Ki sa ka fè on gason bon zanmi ak yon fi oubyen yon fi bon zanmi ak yon gason. Eske paske mennaj li pa la pou li, eske gon bagay li wè kay nèg la l renmen, m pa konnen, eske paske nèg la s on bo gòs. An n pran l nan tou de bò. An n pran egzanp yon fi ki pa gen mennaj. Li ap bezwen zanmi men w konnen trè souvan byen ke se fi m ye trè souvan w toujou jwenn fi yo nan zen. Yo toujou nan konkirans ak lòt san rezon. M ka la epi m wè on moun ap pase, on demwazèl ap pase, menm lè l byen fre. Men li ap mache on jan, l ap fè stil ak kò l, li ap fè enteresant tou sa. Epi m di konsa, o, sa entèl genyen l fè stil konsa, sa l genyen l ap mache l ap danse konsa. M fè l san le vouloir, kòmsi se on bagay ki nan nou san ke nou pa menm rann kont dèfwa. Ou fè l, ou di l san ke ou pa rann kont. Poutan ou pa konn demwazèl lan, ou pa konn sa l genyen anyen, ou jis wè moun ap pase l ap fè stil, ou pa konnen. E sak fè gen fi ki prefere zanmi ak gason, li konnen lè w zanmi ak gason, li pa pral mete w nan zen, bouch li pa kòmsi tankou pèt pèt mayi. Sa e bagay lontan tou wi, kounya gason yo pa vrèman gen diferans ak fi. Yo fè zen menm jan, yo pale anpil menm jan, pa vrèman gen diferans. Men, Fòr souvan se sak fè sa. Fi an vle kòmsi poul gon pwotektè, sitou lè moun nan pa gen frè. Li pa gen frè oubyen li pa gen mennaj. Li vle poul gon pwotektè, on moun ki ka defann li, on moun sil vini lal di konsa, oh entèl te mankem dega nan kou an wi, on moun ki ap prè pou lal kase dan lòt la pou li, on moun li ka konfyel. E menm lèl gen mennaj, gen bagay li pap janm ka di mennaj la vre. Imajine ou sot fon ti, m sot fon ti pachat. Eske map ka kanpe devan mennaj mwen poum di mennaj mwen sa? Non! Sa di, zanmi gason ap plis kon, sa vle di ki. Lap konprann ou, wap ka di, wap ka rakontel sa, wap ka dil sa, etc. E gen bagay ou bezwen konn byen de mennaj ou, se souvan zanmi gason an ki ap fè w remake Kounya yo. tou, zanmi gason sa tou, ou pataje sekrè sa, e sil lagel nan lari? Kounya wè nan ki kouri wap. Men, on bon zanmi, son moun ou fè konfyans tou. E pa yon moun onik rive nan lari an la wal machande yon bon zanmi non. Ou rive menm jan yon pèpè epi wal chèche yon bon zanmi, wal triye nan lari an yon bon zanmi tou non. Kounye a, ok, kijan, m te ka di w, kisa w ka fè, kijan yon moun ka fè yon bon zanmi pou lè w rive sou moun nan, paske tou imaj moun nan konn voye al konn pa sa vrèman. Men tou, jan w pale a tou, ou montre m kòmsi yon amitye fi ak gason pi lwayal ke yon amitye fi a fi. Lontan! Sa vle di jan pale a lè w gen plis zanmi gason ke fi. Wi. Ok, m konprann, m konprann, m konprann. Epi tou, ki jan de limit tou ou mete nan amitye fi a gason? Paske eske tankou la, moun sa w konn toujou sòti avè l, kòmsi n al nan plaj, n al nan klèb nou, n al enjoy nou, n al vibe, M pa konprann. Eske tankou la m ta yo ta renmen w esplike nou ki jan de limit. Paske w di konsa ou dakò yon fanm ak gason ka zanmi. Wi, ki limit? M se zanmi w, m pa madanm ou. Sèt, nou ka soti, nou ka al manje ansanm, n al bwè biyè, n al nan plaj, nou rive yon kote, nou chita yon kote, nou bwè ti krèm nou, nou bay ti blag nou, sa ka menm rive ke mwen al lakay ou, ou al lakay mwen. Men gen de moman entim ke nou pa ka pataje. Wi m byen kontan ou di sa men gon zanmi m ki di m li menm l avèk li gon gason ki bon bon zanmi l e gen moun ki menm panse ke yo ansanm li di zanmi gason an konn vin lakay li yo dòmi yo dòmi sou menm kabann anyen pa pase èske wap kwè moun sa moun nan pa pou w oh kòman sa kòm m pa ka konprann. Non men m ka kwè sa depan de sa depan de volonte moun yo sa sa depan tou de respè youn gen pou lòt imajine ou konnen m gen mennaj bon menm lè m pa gen mennaj Se zanmi nou ye. Ou respekte amitye nou an. Se zanm ou konnen ye. Nou rive, nou bay ti blag nou, ou konprann, nou manje ti chips nou. Sa di w ap dòmi avèk, m pa konnen, an bikini, epitou li menm kòmsi e gason li ye l avèk bout chòt li epi anyen. Se la limit lan ye tou. Si m konnen se zanmi w mwen ye, M pa dwe mache sou ou nenpòt kijan tou. Sa ka rive ke si nou nan plaj, ok, m gen teni de plaj mwen sou mwen. Men si yon pwoblèm pase, ann di ou rete zòn Matisan. Ou pa ka, ou pa ka, ou pa ka travèse la pou al lakay ou. Mwen menm m rete Dèlma, w ap travay Dèlma, e ke w mande m èske w ap ka vin dòmi lakay la. E zanmi m ou ye, si m pa kite w, se sa w depanse kòb pou al dòmi nan otèl, m pa konn si w gen. Ou byen ou domi nan lari ou byen chèche yon lòt moun. Men tou sil vin domi sil vin domi lakay ou si w pa gen yon chanm de rezèv kounye a eske wap aseptel domi nan menm kabann avè w oubyen wap metel dòmi atè. Li ka domi avèm si kabann nan gen plas li ka domi sou kabann nan ou byen li domi atè a paske m pap desann kabann nan. Ah lap domi atè a men sil di l pap domi atè a li menm sou kabann nan lap domi. Depi gen plas lap domi sou kabann nan avèm. Men tou eske w pa panse eske w pa panse nèg sa tou nèg sa tou li gen yon lòt pwoblèm eske gen moun ki ka di konsa nèg sa ka ge. Ou konnen sosyete a kijan kòmsi. wè, yo wè, yo wè, yo wè tout sitiyasyon nan fason pa yo. Gen moun k ap di sa, O, ou dwe manyen tèl jan l anfòm, byen kanpe, sa a bèl, dach, ou pa fè anyen, m m m m m. Non, non, non, non, ou pa senp, bagay yo pa. Wi, w ap toujou jwenn sa. Men sim respekte amitye a ou respekte amitye a ou konnen se dòmi ou vin dòmi ou ka dòmi nan salon an. Wi epi tou sil ta gon ide k pase nan tèt li lap priye sil se kretyen m pa konnen wi pou anpwen an li pa rive lavèl lap di alelouya lap priye lap priye lap jene. Chase ide a. Bon l ka menm dim konsa ah ann met ajenou nou priye paske gon bagay kap travèse m la k pa posib. Humm sa pa posib epi tou m ta renmen konnen tou eske tankou la son moun gon zanmi ki gay ki m pa konnen si w fi gen yon zanmi ki lesbyèn eske amitye sa tou ki m ta renmen konnen ki jan eske ou pa fè jan de eksperyans sa kòmsi eske zanmi si w gen yon zanmi ki lesbyèn eske l ap fè w avans oubyen oubyen si w gason ki gen yon zanmi l ki ge tou eske ki ki jan relasyon sa ye tou eske yon moun konsa imajine w mwen menm imajine m pa ge epi tou m gen yon zanmi ki ge eske tou m te ka di w eske amitye sa ka gen yon ka gen yon m te ka di w. Li li bon vre eske kijan m te ka esplike sa m ba m ba ou kijan m te ka esplike sa eske youn pa gen entansyon sou lòt wi eske youn pa gen entansyon menm jan a fi a gason paske yo toujou di tou lè yon fi zanmi a gason konn gen youn ki gen entansyon kanmenm. Sa poko rive ke mwen zanmi avèk yon yon moun konsa. Men ki moun mwen ye pou m jije? M poko zanmi ak yon moun konsa men pa kont mwen konnen m gen zanmi, kòmsi, moun ki te zanmi m oubyen kamarad eksetera ki konsa men se aprè amitye an fin kraze m souvan konn sa oubyen li souvan vin sa men pèsonèlman zanmi avèk yon moun konsa non m poko zanmi ak moun konsa e pa ke m gen yon pwoblèm avè yo m di m paka zanmi yo non m pa di m paka zanmi yo m paka pale avè yo non Men mwen menm m pa konn. Ou di mwens. Ok kòm sa pa sijè a tou e se pandan nap debat nou rive la epi tou sa m ta renmen konnen tou kòm ou di ou fè eksperyans ou gen zanmi gason èske tou ou pa konn fè jalouzi sa rive ou fè yon jalouzi yon kriz de jalouzi Mwen menm Si m konn fè jalouzi pou. Pou yon zanmi gason pou yon zanmi gason. Wi mwen m jalouz. Oh ebe ebe ou gen santiman pou li boo damou nèg la tou. Non se pa kesyon de santiman lè m di w fè jalouzi a e pa nan sans Nan sans m wèl avèk yon fi kòmsi m wèl avèk mennaj li m gen pwoblèm non. Bon m konnen w gen mennaj, m zanmi w, swa m te la avan, swa m la aprè, men m zanmi w, m pa, e pa jan de jalouzi sa. E kòmsi gon jan w zanmi avèk yon moun, gon valè ke w ba yon moun, gon respè ke w ba yon moun, gen de moman ke w pataje avèk yon moun, otomatikman ou wèl avèk yon lòt moun, ou kòmanse ap poze tèt ou kesyon, w ap di konsa, a, li pral ranplase m, Aa Intel pral pran plas mwen an aa l pap menm jan avèm ankò. Eske yo konn yo konn fè jalouzi pou ou tou? Wi m konn jwenn gen zanmi ki fè jalouzi pou mwen. Eske yo renmen l renmen w sa du fait ke l fè jalouzi pou ou oubyen? Non pa fòseman, fè jalouzi pou yon moun pa vle di kòmsi se paske moun nan kòmanse k gen santiman pou ou. Sa konn rive vre. Sa konn rive ke moun nan renmen w men l pa vle gate amitye a oubyen l gentan konnen ke w ap di l non, ou pap dakò Li pa vle al nan koze avèw men li renmenw an kachèt. Non sa vle di la si yon gason ak yon fanm zanmi gason an al koze lal lal nou te ka diw lal deklare fanm nan sal santi pou li sa di amitye a ka gate poukisa amitye a ka gate. Se pa paske l koze avè l ki fè amitye a ka gate ann pran de egzanp mwen gen mennaj nou gen 4 an ansanm on egzanp nou gen 4 an ansanm Men byenavan sa m te gon zanmi. M te gen zanmi an, ou pa t janm vin koze avè m, m vin gen mennaj, ou konnen m gen mennaj, ok. Nou rete nan stad zanmi. Ou ka toujou fè jalouzi pou mwen, sa ka rive ke m toujou fè jalouzi pou ou, swa m konn vin twò sere ak yon zanmi. Sou gon zanmi gason l ap fè jalouzi pou nou, n ap fè jalouzi pou lòt. Ke nou ansanm nou fini. Fo ke nou ansanm. Non. Paske m pa m pa wè ke sa e zanmi nou zanmi. Men li pa oblije renmen. Pou kounya pou n ap fè jalouzi youn pou lòt. M ka fè jalouzi paske m wè gon zanmi w twò atache avè l. Eske pa yon dwa l gen? Eske pa yon dwa l gen pou l atache avèk yon zanmi? Men se pa kesyon dwa l gen. Se jalouzi ak konsa. Chay bèt damou nou youn pou. Non se pa. Se pa kestyon de damou. Gon jan w atache avèk yon moun. Gen pawòl moun nan konnen. Bon men ni. Ou wè gen pawòl moun nan konnen sou ou. Otomatikman ou wè l twò alèz avèk yon lòt moun. Ou gentan panse l pral di sa. Kòmanse ap di tèt ou konsa. A! Entèl pral vin bon zanmi l. Li pral ranplase m. Epi l pral rakonte tout bagay yo. E kòmsi ou kòmanse ap bay tèt ou pwoblèm. Wap fè ti jalouzi men e pa paske kòmsi ou renmen li. Men tou sa vle di la ou gen yon zanmi gason ou pataje tout sekrè ansanm avèl. Ou pa pataje tout sekrè, gen moun ki pataje tout sekrè. Mwen menm sekrèm depi depi youn de twa moun konnenl li pa sekrè ankò. Depi de twa moun kòmanse konn yon pawòl li pa sekrè ankò. Paske youn pral di entèl, youn pral di entèl donk li pa yon sekrè ankò. Men èske sa vle di la èske tou ou konn nan kont avèk mennaj ou rele yon bon zanmi ou di men sa entèl fèm ou pou esplikel sa. Non. Sa poko janm rive. Ebyen tou si w gon bon zanmi ou seke w pataje avè l. Non m di w sa, m pa gen bon zanmi nan sans sa pou m rele, pou m rele kòmsi bon zanmi gason, pou m rele pou m al di konsa oh m nan kont avèk mennaj mwen men poukisa, men poukisa, men sa entèl fè m, men sa l fè m ki pa renmen w wè lè w gon zanmi gason tout sa k pase ak mennaj ou w ap rakonte l, tout sa k pa byen ou rakonte l, ou mèt kwè m si w vle l ap chèche tout ti feblès, tout ti twou vid. Sa ye si kòmsi l gen tan gon santiman pou ou. L ap chèche tout ti twou vid pou li pwofite penetre li menm pou l pran plas la. An, pou l sa vle di la, ebyen tout zanmi gason w genyen yo toujou gon entansyon pou ou, yo toujou non ou di non sa sa konn rive sa konn pa rive men tankou la si w gon zanmi on zanmi rete on zanmi on on m te ka di on moun ou renmen rete on moun ou renmen sa vle di ou mèt di tout gason se se pwofite y ap pwofite kòmsi. O non! Gen gason ki serye, gen amitye ou gen avèk yon gason, li respekte l anpil, li respekte amitye an, gen bagay li pap fè, gen bagay li konnen li pa sipoze fè, gen bagay li pap janm fè, gen bagay li pap janm di. Èske, non se pa ke kòmsi sa rive m mwen menm, Mwen konn jwenn zanmi ki koze avè m. Men tou, lè yo koze avè w la tou, èske tou lè repons lan non tou, èske tou amitye a toujou menm jan l te ye a oubyen ki jan w konsevwa sa ou menm? Dèfwa moun nan ap koze, ou fè kòmsi ou pa konprann. Li vin sou koze ou, ou fè kòmsi ou pa konprann, ou fè blag avè l, ou jwe ak sa, ou vire, ou tounen an won. Tankou ou pa t janm konprann jistan li Li bay vag! Men kounya li ok li bay vag eske tankou la li pa paske gen nèg ki konn di konsa depi yap koze avèk yon fanm yo menm depi fanm nan pa asepte yo menm yo tou lage pi yo fanm sa yo tou koupe tout relasyon avè yo pa nan paske yo di konsa yo menm yo pa vin pèdi tan ou menm sa vle di ou poko janm fè eksperyans sa tou. Non men fòk konn ki jan de moun wap zanmi tou wi gen moun trè souvan k di sa li vin pwofite paske gon bagay nou renmen di Depiw bon zanmi ak yon moun ou ka renmen avèl ou di mwens fòk ou zanmi ak yon moun avanw renmen avèl. Gen moun nan ki vini poul vin bon bagay. Donk premye bagay ki nan tèt li se zanmi avèw. Donk li di konsa a map zanmi avè map vini sou fòm zanmi lap vini l zanmi avèw li konnen yon maksimòm de ou aprè sa li koze pou li bon. Epi ou menm menm lè w panse li bon ou wè 2 be ou panse se bonbon epi se le ka kontrè se le ka kontrè paske gen moun nan ki pran pòz pase pa amitye avan pou l koze avè w pou nou renmen epi li fin renmen l fin regle tout sa l gen pou l regle aprè sa l lage pye l. Wi ok men tou gen gen pandan n ap pale nan konnen nan kad n ap pale a se amitye ant fi a gason men gen de moun ki di konsa yo menm yo pa ap asepte mennaj yo byen avèk on fanm paske yo menm yo plizyè fwa se bon zanmi yo ankò ki pran mennaj yo nan men yo kisa ou ka di on moun konsa paske ou menm ou di wi on fi a gason ka byen men gen moun ki di non men sa moun nan fè on eksperyans li dil pa ta renmen viv eksperyans sa ankò men kijan ou konprann sa. On fi a gason ka byen mwen m pale w pou bon zanmi kole sere. Non m te pale w sa talè on moun yap dòmi menm sou menm kabann wi wi wi. M konnen yon mesye nan travay mwen, m zanmi avè l, se kòlèg mwen li ye, nou kenbe kontak, nou ka pale odela de travay lan e ot. Men, anpil fi konn di konsa, mari l, mennaj li, pa dwe, pa ka gen yon bon zanmi. Souvan yo gen rezon, paske Lò moun nan konn pase sou fòm amitye l di konsa, o e zanmi m zanmi ak entèl. Epi se pa vre. Wi menm jan Wilfrida Guy wewe. M pa konnen. Yo di moun sa yo tèlman alèz menm pwason yo konn al keyi ansanm. M pa konnen. Tèlman amitye a pwès. Paske sa rive ke yon zanmi vin mennaj. Sitou madan marye yo pridan ak sa. Moun nan ap rele w nenpòt kilè, dezyè, twazyè. Sa vle di, si w gen yon bon zanmi gason, li pa ka rele w nenpòt lè, e si l gen yon ijans oubyen l gen yon pwoblèm. Si w gen yon ijans ou ka fè l. Men depi w konnen m marye, malgre m te plase, ma nèg mwen dèyè do m, ma nèg mwen nan kay mwen. Ou gon urgence ou ka relem. Non Esthie Esthie fè pati de relasyon yo tou ou tande yon gwo gwo bagay ki fèt pwat nan ane sa la bagay kwense moun met moun nan Esthie lan de relasyon yo tou. Enben lal pa yon zanmi sèlman si wap kwense mennaj ou pou mete zanmi an lè konsa yo lejèman an koup yo lejèman an koup. Nan paske wi ou lejèman an koup avèk moun nan. Bon wap e pa menm lejèman ou an koup avèl. Mwen gentan kwense mennaj ou wap met wap kwen wap mete zanmi pou fè plas pou zanmi an. La li depase stad amitye a. Kòm zanmi gen plizyè zanmi, boyfriend. Gen plizyè fi k pa konn pran woulib sou sa ke yap di konsa yo ye avèk yon tankou la y ap pratike lapoligami epi tou y ap di y ap di mennaj yo sa e bon zanmi m yo ye yo konnen men m toujou plen zanmi gason depi lontan bagay sa yo èske pa gen fanm ki pran woulib sou sa tou ni gason tou gen gason ki pran woulib sou sa tou. Wi w ap jwenn sa gen fi an e zanmi gason l dèfwa lè yo pa di w zanmi yo di w kouzen. Kouzen kouzen oubyen kouzin e bon nan relasyon ras kabrit. Wi gen fi ki pran woulib sou sa ki di konsa a se zanmi m nou konnen depi lontan se zanmi danfans E poutan e mennaj li. Men tou, e sa map di tou, son moun pèsonalite piblik, konnen lè moun nan pèsonalite piblik, li plen zanmi, ni gason ni fanm, eske tou lè konsa tou li pap pi fasil pou moun nan ka ka twonpe patenè li pou l di a sa e zanmi w konnen pèsonalite m ye, bagay sa yo tout moun konnen m, tout moun toujou ap rele m bagay sa yo, e èske w panse sa? A se pa yon kesyon pèsonalite piblik ou ot, ou mèt piblik ou prive, Ou ofisyèl, ou tout. Ou sèvis de leta. Sèvis de leta, transpò piblik. Ou se de. Te mèt tout. Gon jan respekte tèt ou, respekte relasyon ou gen bagay ke ou pa p fè. Poligami an wi li egziste, dayè gen anpil kote ki ki rekonèt li kòm yon fè nòmal. Wi pandan w ap pale sa tou m te fon m te fon eksperyans tou, eksperyans sa. Pale m de sa. Non, non, nan bagay poligami w ap pale a. Ou te gen ou te ou te gon zanmi ou te di mennaj ou e. E zanmi, epi se te fanm ou. Non, e pa zanmi non. Non, men sa k pase, se yon Afriken k zanmi m. Ou konnen peyi sa yo, yo chak gen koutim yo. Men, tankou la, si m al la, si m al la, si w al lakay yo, si m gason la, m al lakay li, e l ap ban m dòmi a madanm li. Se konsa bagay la pratike. Men li menm se, kòmsi li toujou ap pratike laresiprosite. Si w ba l yon bagay la, li menm l ap ba ou l, bagay sa yo. Men men konsa tou m ye tou. Men son moun zanmi m ban m yon bagay m ap ba l yon bagay kanmenm tou paske men menm e e konsa e konsa l ye. Kounya m al lakay li, l ban m nonm a madanm li men menm yon lè l vin lakay li paske men menm madanm mwen byen kanpe madanm mwen anfòm bagay sa yo. Li panse m pral fè l menm bagay la m pral ba l m pral ba l dòmi a madanm mwen. Epitou E li mal kalkile menm di konsa baz souvan sa papam ap domi. Ou trayi baz. Trayi baz depi lè sa tou pa tou pa zanmi ankò. Map jwenn sa moun yo konn fèl antre ami tou. Men tou eske tou lè gon zanmi gason konsa tou eske mennaj li pa konn baw pwoblèm lap di kèt li di konsa mpa renmen jan wap apwoche de mennaj mwen de marim konsa. Wap jwenn sa. Lè konsa kijan ou reyaji tou. Kòmsi mennaj mwen konn pa vlem zanmi avèk yon moun Men sa pa vle di li pral bloke moun nan, li pral entèdi m pale avèk moun nan, tou sa. Mwen menm si sa deranje w, m ka m ka eksplike w men kòman nou fè zanmi, men poukisa nou zanmi, men ki jan sa prale nan amitye a. Gen moun k ap di konsa, a mwen m pa gen tout eksplikasyon sa, e pa li menm ki pou chwazi moun pou m zanmi, moun pou m pale, moun pou m si. Non! Men lè ke ou nan yon relasyon yon moun, ou respekte tèt ou, respekte zanmi w, respekte mennaj lan. Youn nan bagay pou pa janm fè, pa janm met mennaj ou anfas zanmi w. E si ou ta bezwen fè yon chwa, w al nan mete mennaj anfas zanmi, kò pran zanmi an. Sa vle di e wap plis priyorize e. M pa priyo, non m pa priyorize ni youn ni lòt. Si s on senp zanmi ok ou ret nan stad senp zanmi. M pap janm fè w pase nan plas nan plas mennaj mwen. Men tou si m gon bon zanmi, m gen mennaj, m pa pral bay, ap, mennaj la ap toujou gen, m te ka di plis dwa sou mwen. M pa byen prive l non lè m di plis dwa sou mwen. Paske konnen, lè w renmen avèk yon moun, gen, gen bagay ke w oblije pataje avè l, gen, gen chwa ke w ap fè, ou oblije mete li okouran. Tankou ki chwa, tankou ki chwa, nan ki sans? M ti jan pa konprann nan, tankou. Lè m di w chwa, m pale o sans laj. Si ou pral yon kote, ou te gen ok, ann di, w ap envite m nan emisyon an. M ap vin nan emisyon an. M pa di mennaj mwen konsa, a, m gen yon emisyon ke m prale, yo envite m nan emisyon an, m gen pou m pale de tèl ou tèl sijè, èske m mèt ale? Non, se pa sa! Men ou ka di moun nan, a, tèl jou, tèl, tèl lè, tèl dat, eksetera, M gwo emisyon men ki men ki sijè bon ka menm fèl baw dè dè zide dè zagiman pou swa wi on on gason ka zanmi on fi swa non ou ka menm fèl baw dè zagiman ou pale de sa avèl ou pa oblije dil sa nan sans pou mandel pèmisyon bon sitou sim pa marye ak moun nan ki pèmisyon. An sa vle di a men si w pa marye a moun nan ou mennaj ou pa gen dwa sou pou l di w non. An pa byen prive l. E pa machin ni li mennen nan garaj lè l vle l mennen nan car wash lè l vle. M pa byen prive l. Lè m di w gon dwa sètadi gen bagay ke mwen ap fè m gentan konnen ok se mennaj mwen se moun ki bò kote m m te ka di an kèlke sòt bra dwa m gen bagay ou sipoze konnen gen bagay m sipoze di w. Men sa pa vle di ou gen tout dwa sou mwen si m di w, a yo envite m nan emisyon l ap enpòtan, l ap sesi, l ap sela, èske m mèt ale? Epi w di non, w ap fè yon pa. Ki sijè sa a? Sa vle di la, si w yon fanm, si w yon fanm, si w yon fanm tankou la e koute mennaj li, si mennaj li ba l konse, sa vle di la, sa vle di la e li mou, e li pa byen prive l pou sa, sa vle di e yon zanm, e yon moun ki, de moun ki renmen epi li tout, li tande, li koute konsèy mennaj li. Men ou wè moun ki renmen w lan, l ap konn sa k bon pou ou tou. Gen kote ou di moun nan w prale, li pap li pap di w non paske li li li gentan wè se pa anyen mal ou pral fè, li pa ka di w non. Si si m konnen menaj mwen se moun legliz, se ti pitit pastè oubyen se pastè, se dyak legliz menaj mwen ye, epi tou m di l konsa, m pral nan on klèb nan m pral nan klèb gwo rabòday, La l ka fache, li ka di m non kategorikman e mwen konnen. Ou konn limit ou, konn sa ou dwe fè, sa ou pa dwe fè. Menm jan yo di w konsa, lè w renmen avèk yon moun k ap voye wòch nan kan mechan, fòk ou jwenn yon fanm k ap ramase wòch lonje ba ou. Si m konn ak kijan de moun ke mwen renmen. Gen ba, gen, gen dèzistwa m pa menm bezwen rakonte l. Gen kot, gen kote m gentan konnen yo pa pou mwen. Si m renmen ak yon pastè, Map pale w pastè bon pastè epa modèl pastè tèt anba yo non pa kounya. Sepa modèl pastè tèt anba kounya yo. M konnen mari m se pastè m paka dil konsa a m gon seremoni gwo seremoni gwo rad bay vodou m prale. M pa gen oken pwoblèm avèk sa non, se jis yon egzanp map pran pou m montre nou, si mari m pastè, m konn men kisa lap preche, men ki men ki ideyoloji l tou sa, m pa ka al di sa! Paske m gentan konnen lap di m non! E lè l di m non an, m pa menm bezwen mande l poukisa, m gentan konn poukisa li di non! Men tou, kounye a, se yon teknik wap itilize tou pou ka kraze relasyon an tou, ou konnen l pa renmen sa, wap oblije fè sa! Wi, sa konn rive, gen moun nan ki santi li bouke nan relasyon an, ki bezwen kite relasyon an, Li pa wè kijan, lè sa li fè egzakteman tout sa ke moun nan pa renmen. Ak a la, nou kite sijè a la tou wi, paske m wè sijè a li bay anpil sou sijè. Paske nan relasyon eske gason ak fanm ka zanmi, ou wè gen anpil bagay k ap pale. Wi ou konnen se yon sijè ki ekstrèmeman laj. Nou pral rive nan fen emisyon an, si w gen yon dènye mo, kisa w ap di? Mwen menm sa m t ap di, Lè ke yon moun ou gentan gen mennaj ou gentan gen mari. Li pa dwe gen zanmi. M pap di ou pa dwe gen zanmi non men bat pou mari w, madanm ou, fiyanse w, mennaj ou se li k bon zanmi w. Se li menm ou konnen w gon epol pou kriye, yon zòrèy ki pou tande w, yon bouch ki pou konseye w sak bon sak pa bon, wout ke w ka fè. Donk li tap mye dèf trè souvan. Sa pral depann tou de ki moun de ki moun ou chwazi pou fè vi ou de ki moun ki nan vi ou lan. Pase gen moun kew pran li menm pou tèt pal li pa li pa li pa ka li pa ka kòm sim te ka diw la bay tèt li yon bon direksyon. Li menm pou tèt pal li pa li pa konn kijan poul reyaji fas a tèl ou tèl sitiyasyon. Li pap janm ka yon bon konseye pou ou. Men pa kont chwazi yon moun ki ap toujou la pou ou, yon moun ki ap ka konseye ou, yon moun ki ap motive ou, ki ap ede ou, ki ap la pou ou, ki ap epole ou, ki ap ede ou avanse, atenn objektif ou. Ok, m konprann sa w di a. Anfen, m di w mèsi dèske w te resevwa envitasyon m pou n te dyaloge, pou n te ka pale anpil. Paske se yon sijè ase enteresan, m espere n ap wè yon lòt fwa ankò pou n ka brase lide jan n ap fè l jounen jodi a. Oh fanatik Eksperyans k ap pale, s on plezi pou m te la ansanm avèk nou nan bèl emisyon sa a. M ap ba n randevou lòt samdi pou yon pi bèl emisyon a menm lè a, 6 zè. Paske nou wè jodi a te kon bèl ti jèn t ap debat èske fanm ak gason ka zanmi. Kala di wi, gen lòt moun menm m konn pale avè l ki di non, yon gason a fanm pa ka zanmi. Menm jan m ap pran egzanp Wilfrida Guy Wewe, yon gason yon fanm, Ou wè gen moun ki di ami pa gen amitye sèlman, pa gen amitye sèlman, gen gon lòt relasyon. Menm pwason y al keyi ansanm, tout bagay sa yo. Fanatik Eksyans k ap pale yo e m ap tann kòmantè nou anba videyo a pou n di m si nou pou, si nou kont si yon fanm oubyen yon gason ka bon zanmi. Epi m ap tou di nou tou abone ak chanèl Ekspyans k ap pale a epi swiv emisyon sou RL Production. Eksperyans k ap pale, randevou lòt samdi pou yon pi bèl emisyon. Tchaw! A byento!